Se la nou peyi mesye mwen fini lekòl m di m pral chèf tan e konsa peyi ap dewoule yè gen 7 ki mouri men jodi a gen 6 bay 14 ki mouri bon lèm vini menm sa lèm vini sa map fè nou tenten bay ti mesye nou nan blòk yo non men sa genyen pou chèf avèm menm bagay ayayay.